Lè m te di m renmen mizik, manman m di m, m pa bezwen konn afò non, al lekòl w a pran yon diplòm apre sa w a fè sa w vle. Se sa m fè. Men lè Mika te di nou m renmen ak manman l ke l vle fè mizik, non. Nou di msye, èske w si se sa w vle fè? Msye di n, wi se sa l vle, nou di ok n ap apiye w. Nou ede l, nou back up li jan yo di a, pou l lanse. E m ta regrèt kounye a si m pa t fè sa. Men paske nou te aprann tou, paske manman Mickaël se psikològ e nou konprann ke nou pa ka fòse timoun nan fè yon bagay. Epi nou paske nou vin konnen ke lè w'ap fè yon bagay ke w' renmen, ou viv mye. Ou pa strese. E misye renmen mizik tou erezman. Donk misye, misye, Mickaël pi fanatik, bon, m' pa konn si m' ka di sa, pi fanatik de mizik ke mwen menm. M' sonje ke lè l' te Montréal, m' te konn ap eseye rele timoun yo Montréal, misye bloke telefòn avèk mizik la, avèk beat ke l'ap fè. M paka jwenn yo paske m di Mickael monchè achte yon ti anrejistreuse anrejistre bagay yo men kite telefòn nan lib men misye son mordu de mizik se li gen mizik nan tout kò li anfen m pa konnen misye misye bon tou misye son misye son misye gen anpil talan. Jan wap pale la avs je li la fierté sur votre visage. Absolument. Donk ou fyè de sa li rive akonpli nan mizik? Absoliman, bon, natirèlman si l pa t pran wout sa, li ta pete enpe difisil pou li paske kòm jenerasyon yo te chanje, li pa t oblije swiv egzakteman sa m ap fè a. Men nan sa l ap fè kounye a, misye vrèman se yon mastè nan prèske tout. Misye bon nan rege, li bon nan dansòl, li bon nan rap. Dèyè gen yon gwo diskisyon avèk li apwopo de rap, Di misye rap se. Sa nou rep tou nan de sa w t ap di. Non nou t ap diskite m t ap di misye rap pa mizik misye di m rap se mizik mwen di misye rap se rhythm and poetry se sa l vle di men kelke pa li ka mizik tou men m pa t ensiste sou sa avèk li men m te vle kenbe ke se pa pou mwen menm mizik se yon melodi se melodi se yon ansanm de nòt ke w mete youn apre lòt ki agreyab kòmsi pou moun tande se sa pou mwen ki mizik. Vrèman montre kreyativite l nan yon videyo lè l ap fè li. M panse ke yo konn pale de reyalizatè yo nan mo yo genyen yo. E yo ka fè efò a si yo vle, se pa konplike. Se jis yon kesyon de volonte, yon chwa w ap li pou w gen vokabilè. L ap toujou ede w. Nou pa ta ka pale de Lyonel, de pakou li, etc. San nou pa pale de Mika. Mika ki se pitit ou e ki pratikman pran menm chemen avè w, menm si se pa menm. Twò menm rejis yo etc. Di nou non, nan aparan ayisyen, menm si dèfwa yo mizisyen, yo konn sitou pa vle pitit yo pran menm chemen an. Lè Mika te deside fè mizik, kòman w te pran sa? Mwen menm, manman m pa t vle m fè mizik. Lè m te di m renmen mizik, manman m di m, m pa bezwen konn afè w non, al lekòl w a pran yon diplòm, apre sa w a fè sa w vle. Se sa m fè. Men lè Mika te di nou m renmen ak manman l ke l vle fè mizik, non, nou di msye, Èske w si se sa w vle fè? Misye di n, Wi, se sa l vle. Nou di, Oke, n ap apiye w. Nou ede l. Nou back up li jan yo di a pou l lanse. E m ta regrèt kounye a si m pa t fè sa. Men paske nou te aprann tou, paske manman Mickaël se psikològ e nou konprann ke nou pa ka fòse timoun nan fè yon bagay. Paske nou vin konnen ke lè w ap fè yon bagay ke w renmen, ou viv mye. Ou pa strese E misye renmen mizik tou erezman donk misye jis Mickael pi fanatik bon m pa konn si m ka di sa pi fanatik de mizik yo men menm m sonje ke lè l te Montréal m te konn ap eseye rele timoun yo Montréal misye bloke telefòn yo avèk mizik la avèk beat ke l ap fè m pa ka jwenn yo paske m di Mickael monchè achte yon ti anrejistreuse anrejistre bagay yo men kite telefòn nan lib men misye se yon mordu de mizik se li gen mizik nan tout kò li anfen m pa konnen misye misye bon tou. Se son se son misye gen anpil talan. Jan wap pale la je li la fierte sur vot vizaj. Absolument. Donk ou fier de sa li rive akonpli nan mizik. Absolument bon naturelman sil pat pran wout sa li tap un peu difisil pou li paske kom jenerasyon yo te chanje li pat oblije swiv egzakteman sa map fè a men nan sa lap fè kounya misye vreman son master nan preske tout misye bon nan reggae li bon nan dancehall li bon nan rap Dè gon gwo diskisyon avèk li apropo de rap, m di misye rap se. Sa nou enpe nan de sa w t ap di. Non, nou t ap diskite, m t ap di misye rap pa mizik, misye di m rap se mizik, mwen di misye rap se rhythm and poetry, se sa l vle di. Men kèlke pa, li ka mizik tou, men m pa t ensiste sou sa avèk li, men m te vle kenbe ke se pa, pou mwen menm mizik se yon melodi. Se melodye, se yon ansanm de nòt ke w mete youn apre lòt ki agreyab kòmsi pou moun tande. Se sa pou mwen ki mizik. Donk ou panse son bit rap la li pa twò agreyab pou tande? Non, non. Non sèlman m pa fou pou li paske rap te, kòman m di sa la, charye yon moun bay avèk li. Wi, li gen yon mouvman, etc. Li vin avèk vyolans, li vin avèk yon pakèt lòt bagay ki pa t enterese m vreman wè. Men, pou lajis de jenerasyon l, m pa t kontrarye l, m pa anbete li, m te kite l fè sa li santi ke l alèz ladan l la. Si w t ap rezime karyè w, anfèt, si w t ap fè yon tòp 10 de 10 mizik ou t pi renmen pandan karyè w, ki sa yo t ap ye? Waww! Bon, m t ap sètènman petèt chwazi Abdou Nwèl e Ou Kite M. K ap souke dèyè kòmsi toutan li konplike. Li manke varyete, ou wè, li vin monotòn nan yon sèten sans. Alò ke si tu as des images byen, des mots, des phrases byen prezises, des mots, ou bay reyalizatè a chans vrèman montre kreyativite l nan yon videyo lè l ap fè li. Mwen panse ke yo konn pale de reyalizatè yo nan mo yo genyen yo. E yo ka fè efò a si yo vle, se pa konplike. Se jis yon kesyon de volonte, yon chwa ou ap li pou w gen vokabilè. Nap toujou ede w. Nou pa ta ka pale de Lyonel, de pakou li etc. San nou pa pale de Mika. Mika ki se pitit ou e ki pratikman pran menm chemen avè w menm si se pa menm twò menm rejis yo etc. Di nou non, la a paran ayisyen menm si dèfwa yo mizisyen yo konn sitou pa vle pitit yo pran menm chemen an. Lè Mika te deside fè mizik, kòman w te pran sa? Mwen menm manman m pa t vle m fè mizik. Lè m te di mwen menm mizik manman m di m pa bezwen konn afè w non al lekòl w ap pran yon diplòm apre sa w ap fè sa w vle se sa m fè men lè Mika te di nou mwen menm ak manman l ke l vle fè mizik non nou di msye èske w si se sa w vle fè msye di n wi se sa l vle nou di ok n ap apiye w nou ede l nou nou back up li jan yo di a pou l lanse e m ta regrèt kounye a si m pa t fè sa Men paske nou te aprann tou, paske manman Mickaël se psikològ e nou konprann ke nou pa ka fòse timoun nan fè yon bagay. Epi nou paske nou vin konnen ke lè w'ap fè yon bagay ke w' renmen, ou viv mye, ou pa strese. E misye renmen mizik tou erezman, donk misye, misye, Mickaël pi fanatik, bon, m' pa konn si m' ka di sa, li fanatik de mizik ke mwen menm. M' sonje ke lè l' te Montréal, m' te konn ap eseye rele timoun yo Montréal, misye bloke telefòn avèk mizik la, avèk beat ke l'ap fè. M pa ka jwenn yo pase m di Mickaël monchè achte yon ti anrejistreuse anrejistre bay yo men kite telefòn nan lib men misye son mordu de mizik se li gen mizik nan tout kò li anfen m pa konnen misye misye bon tou misye son misye son misye gen anpil talan. Jan wap pale la avk je li la fierté sur votre visage. Absolument Donk ou fyè de sa li rive akonpli jan li di. Absoliman, bon. Natirèlman, si l pa t pran wout sa, li ta pete enpe difisil pou li paske kòm jenerasyon yo te chanje, li pa t oblije swiv egzakteman sa m ap fè a. Men nan sa l ap fè kounye a, misye vrèman se yon mastè nan prèske tout. Misye bon nan reggae, li bon nan dancehall, li bon nan rap. Dèyè gen yon gwo diskisyon avèk li apwopo de rap. Di misye rap se. Sa nou entwe nan de sa w tap di. Non nou tap diskite m tap di misye rap pa mizik misye di m rap se mizik mwen di misye rap se rhythm and poetry se sa l vle di men kelke pa li ka mizik tou men m pat ensiste sou sa avèk li men m te vle kenbe ke se pa pou mwen menm mizik se yon melodi se melodi se yon ansanm de nòt ke w mete youn apre lòt ki agreyab kòmsi pou moun tande se sa pou mwen ki mizik. Men jenerasyon sa son lòt bagay. Donk ou panse son bit rap la li pa twò agreyab pou tande? Non, non, non, non sèlman m pa fou pou li paske rap te, te, kòman m di sa la, charye yon bann bagay avèk li. Wi, yon mouvman etc. Li vin avèk vyolans, li vin ak yon pakèt lòt bagay ke, ki pa t enterese m vrèman wè. Men, pou laj li, se te jenerasyon l, m pa t kontrarye l, m pa anbete li, m kite l fè sa li santi ke l alèz ladan l la. Si w t ap rezime karyè w, anfèt, si w t ap fè yon top 10. 1 de 10 mizik ou pi renmen pandan karyè w ki sa yo t ap ye? Waww bon m t ap sètènman petèt chwazi Abdou Noël e ou kite m. K ap souke dèyè kòmsi toutan li konplike li manke varyete ou wè li vin monotòn nan yon sèten sans alò ke si tu as des images byen des mots des phrases byen presiz des mots ou bay reyalizatè a chans vrèman montre kreyativite l nan yon videyo lè l ap fè li. Mwen panse ke yo konn pale de reyalizatè yo nan mo yo genyen yo. E yo ka fè efò a si yo vle, se pa konplike. Se jis yon kesyon de volonte, yon chwa ke w ap li. Pou w gen vokabilè, l ap toujou ede w. Nou pa ta ka pale de Lyonel, de pakou li, etc. San nou pa pale de Mika. Mika ki se pitit ou e ki pratikman pran menm chemen avè w, menm si se pa menm Twò menm rejis yo etc. Di nou non, nan aparan ayisyen, menm si dèfwa yo mizisyen, yo konn sitou pa vle pitit yo pran menm chemen an. Lè Mika te deside fè mizik, kòman w te pran sa? Mwen menm, manman m pa t vle m fè mizik. Lè m te di m renmen mizik, manman m di m, m pa bezwen konn afè w non, al lekòl w a pran yon diplòm, apre sa w a fè sa w vle. Se sa m fè. Men lè Mika te di nou mwen menm ak manman l ke l vle fè mizik, non, nou di msye, Èske w si se sa w vle fè? Misye di n, Wi, se sa l vle. Nou di, Oke, n ap apiye w. Nou ede l. Nou back up li, jan yo di a, pou l lanse. E m ta regrèt kounye a si m pa t fè sa. Men paske nou te aprann tou, paske manman Mickaël se psikològ e nou konprann ke nou pa ka fòse timoun nan fè yon bagay. Paske nou vin konnen ke lè w ap fè yon bagay ke w renmen, Ou viv mieux, ou pa stresse e misye renmen mizik tou erezman donk misye, Mickaël pi fanatik bon m pa konn si m ka di sa pi fanatik de mizik ke mwen menm. M sonje ke lè l te Montréal m te konn ap eseye rele ti moun yo Montréal misye bloke telefòn avèk mizik la avèk beat ke l ap fè m pa ka jwenn yo paske m di Mickaël monchè achte yon ti anrejistreuse anrejistre bagay yo men kite telefòn nan lib men misye se yon mordu de mizik se li gen mizik nan tout kò li anfen m pa konnen misye bon tou. Se son se son misye gen anpil talan. Jan wap pale la je li la fierte sur votre visage. Absolument. Donc ou fier de sa li rive akonpli nan mizik. Absolument absolument bon naturellement sil pat pran wout sa li tap un peu difficile pou li paske kom jenerasyon yo te chanje li pat oblije swiv exactement sa map fè a men nan sa lap fè kounya misye vreman son master nan preske tout misye bon nan reggae li bon nan dancehall li bon nan rap Te gon gwo diskisyon avek li apropo de rap, m di misye rap se. Sa nou enplè nan de sa w tap di. Non nou tap diskite m tap di misye rap pa mizik misye di m rap se mizik mwen di misye rap se rhythm and poetry se sa l vle di men kelke pa li ka mizik tou men m pat ensiste sou sa avek li men m te vle kenbe ke se pa m pa pou mwen menm mizik se yon melodi Se melodi, se yon ansanm de nòt ke w mete youn apre lòt ki agreyab kòmsi pou moun tande. Se sa pou mwen ki mizik. Donk ou panse son bit rap la li pa twò agreyab pou tande? Non, non, non. Non sèlman m pa fou pou li, paske rap te, kòman m di sa la, charye yon bann bagay avèk li. Wi, yon mouvman, etc. Te vin avèk vyolans, te vin avèk yon pakèt lòt bagay ki pa t enterese m vreman, ou wè. Men, pou lajis de jenerasyon l, m pa t kontrarye l, m pa anbete li, m kite l fè sa li santi ke l alèz ladan l. Si w t ap rezime karyè w, anfèt, si w t ap fè yon tòp 10 de 10 mizik ou t pi renmen pandan karyè w, kiyès yo t ap ye? Waww! Bon, m t ap sètènman petèt chwazi Abdou Noël, ou kite m. K ap souke dèyè yo kòmsi tout tan li konplike. Li manke varyete, wè, li vin monotòn nan yon sèten sans. Alò ke si tu as des images byen, des mots, des phrases byen presiz, des mots, ou bay reyalizatè a chans vrèman montre kreyativite l nan yon videyo lè l ap fè li. Mwen panse ke yo konn pale de reyalizatè yo nan mo yo genyen yo. E yo ka fè efò a si yo vle, se pa konplike. Se jis yon kesyon de volonte, yon chwa, w ap li pou w gen vokabilè. Nap toujou ede w. Nou pa ta ka pale de Lyonel, de parkou li etc. San nou pa pale de Mika. Mika ki se pitit ou e ki pratikman pran menm chemen avè w menm si se pa menm twò menm rejis yo etc. Di nou non, la a paran ayisyen menm si dè fwa yo mizisyen yo konn sitou pa vle pitit yo pran menm chemen an. Lè Mika te deside fè mizik, kòman w te pran sa? Mwen menm manman m pat vle m fè mizik. Lè m te di mwen renmen mizik, manman m di m pa bezwen konn afè w non, al lekòl w a pran yon diplòm apre sa w a fè sa w vle. Se sa m fè. Men lè Mika te di nou mwen renmen ak manman l ke l vle fè mizik, non. Nou di msye, èske w si se sa w vle fè? Msye di n wi se sa l vle, nou di ok n ap apiye w. Nou ede l, nou back up li jan yo di a pou l lanse. E m ta regrèt kounye a si m pa t fè sa. Men paske nou te aprann tou, paske manman Mickaël se psikològ e nou konprann ke nou pa ka fòse timoun nan fè yon bagay. Epi paske nou vin konnen ke lè w ap fè yon bagay ke w renmen, ou viv mye, ou pa strese. E misye renmen mizik tou erezman, donk misye, Mickaël pi fanatik, bon, m pa konn si m ka di sa, li fanatik de mizik mwen menm. M sonje ke lè l te Montréal, m te konn ap eseye rele timoun yo Montréal, misye bloke telefòn avèk mizik la, avèk beat ke l ap fè, M pa ka jwenn yo pase m di Mickael monchè achte yon ti anrejistreuse anrejistre bagay yo men kite telefòn nan lib men misye son mordu de mizik se li gen mizik nan tout kò li anfen m pa konnen misye misye bon tou misye son misye son misye gen anpil talan. Jan wap pale la avs je li la fierte sur votre visage. Absolument. Donk ou fyè de sa li rive akonpli nan mizik. Absoliman. Bon, natirèlman, si l pa t pran wout sa, li t ap enpe difisil pou li paske kòm jenerasyon yo te chanje, li pa t oblije suiv egzakteman sa m ap fè a. Men nan sa l ap fè kounye a, misye vrèman se yon mastè nan prèske tout. Misye bon nan rege, li bon nan dansòl, li bon nan rap. Te gon gwo diskisyon avek li apropo de rap, m di misye rap se. Sa nou enpe nan de sa w tap di. Non nou tap diskite m tap di misye rap pa mizik misye di m rap se mizik mwen di misye rap se rhythm and poetry se sa l vle di men kelke pa li ka mizik tou men m pat ensiste sou sa avek li men m te vle kenbe ke se pa pou mwen menm mizik se yon melodi se melodye se yon ansanm de not ke w mete youn apre lòt ki agreyab kòmsi pou moun tande. Se sa pou mwen ki mizik. Men jenerasyon sa son lòt bagay. Donk ou panse son bit rap la li pa twò agreyab pou tande? Non, non, non. Non sèlman m pa fou pou li paske rap te, kòman m di sa la, charye yon moun bay avèk li. Wi, li nan mouvman etc. Li vin avèk vyolans, li vin ak yon pakèt lòt bagay ki pa t enterese m vrèman wè. Men pou laj li, se te jenerasyon l, m pa t kontrarye l, m pa anbete li. Kite l fè sa li santi ke l alèz ladan l lan. Si w t ap Rezime karyè w anfèt, si w t ap fè yon top 10 de 10 mizik ou pi renmen pandan karyè w, kiyès ou t ap di? Waww! Bon, m t ap sètènman petèt chwazi Abdou Noël e ou kite m. K ap souke dèyè w kòmsi toutan li konplike. Li manke varyete, wè, li vin monotòn nan yon sèten sans. Alò ke si tu as des images byen, des mots, des phrases byen presiz, des mots, ou bay reyalizatè a chans vrèman montre kreyativite l nan yon videyo lè l ap fè li. Mwen panse ke yo konn pale de reyalizatè yo nan mo yo genyen yo. E yo ka fè efò a si yo vle, se pa konplike. Se jis yon kesyon de volonte, yon chwa, w ap li pou w gen vokabilè. Yap toujou ede w. Nou pa ta ka pale de Lyonel, de parkou li etc. San nou pa pale de Mika. Mika ki se pitit ou e ki pratikman pran menm chemen avè w menm si se pa menm twò menm rejis yo etc. Di nou non, la a paran ayisyen menm si dèfwa yo mizisyen yo konn sitou pa vle pitit yo pran menm chemen an. Lè Mika te deside fè mizik, kòman w te pran sa? Mwen menm manman m pat vle m fè mizik. Lè m te di mwen menm, li te konmanm di m, m pa bezwen konn afè w non, al lekòl w a pran yon diplòm apre sa w a fè sa w vle. Se sa m fè. Men lè Mika te di nou mwen menm ak manman l ke l vle fè mizik, non. Nou di msye, èske w si se sa w vle fè? Msye di n, wi se sa l vle, nou di ok n ap apiye w. Nou ede l, nou back up li jan yo di a pou l lanse, e m ta regrèt kounye a si m pa t fè sa. Men paske nou te aprann tou, paske manman Mickaël se psikològ e nou konprann ke nou pa ka fòse timoun nan fè yon bagay. Epi paske nou vin konnen ke lè w ap fè yon bagay ke w renmen, ou viv mye, ou pa strese. E misye renmen mizik tou erezman, donk misye, Mickaël pi fanatik, bon, m pa konn si m ka di sa ke pi fanatik de mizik ke mwen menm. M sonje ke lè l te Montréal, m te konn ap eseye rele timoun yo Montréal, misye bloke telefòn avèk mizik la, avèk beat ke l ap fè. M pa ka jwenn yo paske m di Mickaël monchè achte yon ti anrejistreuse anrejistre bay yo men kite telefòn nan lib men misye son mordu de mizik se li gen mizik nan tout kò li anfen m pa konnen misye misye bon tou misye son misye son misye gen anpil talan. Jan wap pale la avk Joly la fierté sur votre visage. Absolument Donk ou fyè de sa li rive akonpli nan mizik? Absoliman, bon, natirèlman si l pa t pran wout sa, li ta pete enpe difisil pou li paske kòm jenerasyon yo te chanje, li pa t oblije swiv egzakteman sa m ap fè a. Men nan sa l ap fè kounye a, misye vrèman se yon mastè nan prèske tout. Misye bon nan rege, li bon nan dansòl, li bon nan rap. Te gon gwo diskisyon avek li apropo de rap, m di misye rap se. Sa nou enpe nan de sa w tap di. Non nou tap diskite m tap di misye rap pa mizik misye di m rap se mizik mwen di misye rap se rhythm and poetry se sa l vle di men kelke pa li ka mizik tou men m pat ensiste sou sa avek li men m te vle kenbe ke se pa m pa pou mwen menm mizik se yon melodi. Se melodye, se yon ansanm de nòt ko mete youn apre lòt ki agreyab kòmsi pou moun tande. Se sa pou mwen ki mizik. Donk ou panse son bit rap la li pa twò agreyab pou tande? Jenerasyon sa son lòt bagay. Non, non, non, non sèlman m pa fou pou li paske rap te, kòman m di sa la, charye yon bann bagay avèk li. Wi, yon mouvman, etc. Te vin avèk vyolans, te vin avèk yon pakèt lòt bagay ki pa t enterese m vreman wè. Men, pou lajis se dejenerasyon l, m pa t kontrarye l, m pa anbete li, m kite l fè sa li santi ke l alèz ladan l. Si w t ap rezime karyè w, anfèt, si w t ap fè yon tòp 10 de 10 mizik ou pi renmen pandan karyè w, ki sa yo t ap ye? Waww! Bon, m t ap sètènman petèt chwazi Abdou Noël e Ou kite m. K ap souke dèyè yo kòmsi tout tan li konplike. Li manke varyete, wè, li vin monotòn nan yon sèten sans. Alò ke si tu as des images byen, des mots, des phrases byen presiz, des mots, ou bay reyalizatè a chans vrèman montre kreyativite l nan yon videyo lè l ap fè li. M panse ke yo konn pale de reyalizatè yo nan mo yo genyen yo. E yo ka fè efò a si yo vle, se pa konplike. Se jis yon kesyon de volonte, yon chwa ke w ap li pou w gen vokabilè. Nap toujou ede w. Nou pa ta ka pale de Lyonel, de parkou li etc. San nou pa pale de Mika. Mika ki se pitit ou e ki pratikman pran menm chemen avè w menm si se pa menm twò menm rejis yo etc. Di nou non, nan aparan Ayisyen, menm si dèfwa yo mizisyen yo konn sitou pa vle pitit yo pran menm chemen an. Lè Mika te deside fè mizik, kòman w te pran sa? Mwen menm manman m pat vle m fè mizik. Lè m te di mwen renmen mizik, manman m di m pa bezwen konn afè w non, al lekòl w ap pran yon diplòm apre sa w ap fè sa w vle. Se sa m fè. Men lè Mika te di nou mwen menm ak manman l ke l vle fè mizik, non. Nou di msye, èske w si se sa w vle fè? Msye di n wi se sa l vle, nou di ok n ap apiye w. Nou ede l, nou back up li jan yo di a pou l lanse. E m ta regrèt kounye a si m pa t fè sa. Men paske nou te aprann tou, paske manman Mickaël se psikològ e nou konprann ke nou pa ka fòse timoun nan fè yon bagay. Epi paske nou vin konnen ke lè w ap fè yon bagay ke w renmen, ou viv mye. Ou pa strese. E misye renmen mizik tou erezman. Donk misye, misye, Mickaël pi fanatik. Bon, m pa konn si m ka di sa ke li fanatik de mizik mwen menm. M sonje ke lè l te Montréal, m te konn ap eseye rele timoun yo Montréal, misye bloke telefòn avèk mizik la, avèk beat ke l ap fè M paka jwenn yo paske m di Mickael monchè achte yon ti anrejistreuse anrejistre bagay yo men kite telefòn nan lib men misye son mordu de mizik se li gen mizik nan tout kò li anfen m pa konnen misye misye bon tou misye son misye son misye gen anpil talan. Jan wap pale la av je li la fyète sur vòt vizaj. Avsoluman. Donk ou fyè de sa li rive akonpli nan mizik? Absoliman, bon, natirèlman si l pa t pran wout sa, li ta pete enpe difisil pou li paske kòm jenerasyon yo te chanje, li pa t oblije swiv egzakteman sa m ap fè a. Men nan sa l ap fè kounye a, misye vrèman se yon mastè nan prèske tout. Misye bon nan rege, li bon nan dansòl, li bon nan rap, Te gon gwo diskisyon avek li apropo de rap, m di misye rap se. Sa nou enpli nan de sa w tap di. Non nou tap diskite m tap di misye rap pa mizik misye di m rap se mizik mwen di misye rap se rhythm and poetry se sa l vle di men kelke pa li ka mizik tou men m pat ensiste sou sa avek li men m te vle kenbe ke se pa m pa pou mwen menm mizik se yon melodi Se melodi yo, se yon ansanm de nòt ke w mete youn apre lòt ki agreyab kòmsi pou moun tande. Se sa pou mwen ki mizik. Donk ou panse son bit rap la li pa twò agreyab pou tande? Jenerasyon sa, son lòt bagay. Non, non, non. Non sèlman m pa fou pou li, paske rap te, te, kòman m di sa la, charye yon moun bay avèk li. Wi, li gen yon mouvman, etsetera. Li vin avèk vyolans, li vin avèk yon pakèt lòt bagay ki pa t enterese m vrèman, ou wè. Men, pou laji, se te jenerasyon l, m pa t kontrarye l, m pa anbete li, m te kite l fè sa l te santi ke l alèz ladan l lan. Si w t ap rezime karyè w, anfèt, si w t ap fè yon tòp 10 de 10 mizik ou pi renmen pandan karyè w, ki sa yo t ap ye? Waww! Bon, m t ap sètènman petèt chwazi Abdou Nwèl e Ou kite m. K ap souke dèyè kòmsi toutan li konplike. Li manke varyete, wè, li vin monotòn, nan yon sèten sans. Alò ke si tu as des images byen, des mots, des phrases byen presiz, des mots, ou bay reyalizatè a chans vrèman montre kreyativite l nan yon videyo lè l ap fè li. M panse ke yo konn pale de reyalizatè yo nan mo yo genyen yo. E yo ka fè efò a si yo vle, se pa konplike. Se jis yon kesyon de volonte, yon chwa ke w ap li pou w gen vokabilè. Nap toujou ede w. Nou pa ta ka pale de Lyonel, de parkou li etc. San nou pa pale de Mika. Mika ki se pitit ou e ki pratikman pran menm chemen avè w menm si se pa menm twò menm rejis yo etc. Di nou non, nan aparan ayisyen, menm si dèfwa yo mizisyen yo konn sitou pa vle pitit yo pran menm chemen an. Lè Mika te deside fè mizik, kòman w te pran sa? Mwen menm manman m pat vle m fè mizik. Lè m te di m renmen mizik, manman m di m, m pa bezwen konn afò non, al lekòl w a pran yon diplòm apre sa w a fè sa w vle. Se sa m fè. Men lè Mika te di nou m renmen ak manman l ke l vle fè mizik, non. Nou di msye, èske w si se sa w vle fè? Msye di n, wi se sa l vle, nou di ok n ap apiye w. Nou ede l, nou back up li jan yo di a pou l lanse. E m ta regrèt kounye a si m pa t fè sa. Men paske nou te aprann tou, paske manman Mickaël se psikològ e nou konprann ke nou pa ka fòse timoun nan fè yon bagay. Epi paske nou vin konnen ke lè w ap fè yon bagay ke w renmen, ou viv mye, ou pa strese. E misye renmen mizik tou erezman, donk misye, Mickaël pi fanatik, bon, m pa konn si m ka di sa, li pi fanatik de mizik ke mwen menm. M sonje ke lè l te Montréal, m te konn ap eseye rele timoun yo Montréal, misye bloke telefòn avèk mizik la, avèk beat ke l ap fè, M pa ka jwenn yo pase m di Mickael monchè achte yon ti anrejistreuse anrejistre bagay yo men kite telefòn nan lib men misye son mordu de mizik se li gen mizik nan tout kò li anfen m pa konnen misye misye bon tou misye son misye son misye gen anpil talan. Jan wap pale la avk Joly la fierté sur votre visage. Absolument. Donk ou fyè de sa li rive akonpli nan mizik? Absoliman, bon, natirèlman si l pa t pran wout sa, li ta pete enpe difisil pou li paske kòm jenerasyon yo te chanje, li pa t oblije swiv egzakteman sa m ap fè a. Men nan sa l ap fè kounye a, misye vrèman se yon mastè nan prèske tout. Misye bon nan rege, li bon nan dansòl, li bon nan rap. Te gon gwo diskisyon avek li apropo de rap, m di misye rap se. Sa nou enpe nan de sa w tap di. Non nou tap diskite m tap di misye rap pa mizik misye di m rap se mizik mwen di misye rap se rhythm and poetry se sa l vle di men kelke pa li ka mizik tou men m pat ensiste sou sa avek li men m te vle kenbe ke se pa pou mwen menm mizik se yon melodi se melodye se yon ansanm de not ke w mete youn apre lòt ki agreyab kòmsi pou moun tande. Se sa pou mwen ki mizik. Men jenerasyon sa son lòt bagay. Donk ou panse son bit rap la li pa twò agreyab pou tande? Non, non, non. Non sèlman m pa fou pou li paske rap te, te, kòman m di sa la, charye yon bann bagay avèk li. Wi, yon mouvman etc. Li vin avèk vyolans, li vin ak yon pakèt lòt bagay ke, ki pa t enterese m vrèman wè. Men, pou laj li, se te jenerasyon l, m pa t kontrarye l, m pa anbete li. Kite l fè sa li santi ke l alèz ladan l lan. Si w t ap Rezime karyè w anfèt, si w t ap fè yon top 10 de 10 mizik ou pi renmen pandan karyè w, kiyèsa yo t ap ye? Waww! Bon, m t ap sètènman petèt chwazi Abdou Noël, ou kite m.